Operasyon nan Tòsèl, Lapolis fè konnen plizyè bandi nan fè sa mouri e yo di se moun ki patisipe nan kidnaping, vòl ak vyòl, jodi a se tout ekip la pnh la ki deplwaye nan yon sèl objektif kraze tout baz bandi e menm si tou nouvo machin blende yo te rive an pàn nan moman yo tap mennen operasyon sila. Nan boukante lapawòl. Pou lenstan, byen avan antre nan te nan detay tout enfòmasyon yo, e di mèsi ak sila yo ki pral rejwenn nou, antre nan ekip Sofyatv 83, abòne ak chanèl la, konsa ou pap rate oken enfòmasyon n pral pataje, e konsa tou wap toujou edifye sou tout nouvèl nap gen poun poste chak jou Bondye mete. Ou konekte pi gwo rezo a. Rezo enfòmasyon an se Sofyatv 83, gwo rezo a. Operasyon sa a ki solde avèk byen sur kelke grenn nèg ki malerezman tonbe la nap pale nan kan e bandi fè sa yo e kisa li kisa sa ka fè kisa sa ka pote ou sonje mesye sa yo te komanse woule nan kesyon kidnaping anpil dayè avèk nouvo responsab polis ki gen nan Tomasen an, dènyèman lapolis la te fè yon bèk, te genyen yon gwo lyetnan ke nèg yo ta prale envesti nan zòn Swasou, malerezman pou misye lapolis te gentan gen enfòmasyon an epi yo fè misye, men Yo, lapolis lan tou te rekipere 4 veyikil avèk byen si plizyè zam. Hum! Plizyè zam. Sa k fèt yè a ki sa l ka fè? Sèt istwa de nèg kòmsi pran machin ou pou moute pou al kidnape moun Tomasen epi w file monte desann Piwon oubyen pase Kafou Dezire file monte Fesa a, monchè w pap ka fè sa prezantman. Di sa a gon blòk. Kounye a si nèg yo bezwen, y ap pran l apye. Se apye pou yo pran l, pou yo file vin Piwon oubyen vini Kafou Dezire, vin fè sa y ap fè a. Men sètistwa avèk yon fasilite nèg a gon machin li pap pap li kouri li desann nan, sa pa gen ankò. Ou tout omwens, m pa konnen si e sa k fè, modèl operasyon sa yo ke lapolis mennen an, li ta dwe jisteman genyen swivi ki fèt nan kesyon. Ta dwe gen swivi ki fèt nan kesyon. Men, e ann di ke te genyen anpil ostilite, mesye yo se vre yo pa t desann vin fè e konfwontasyon an, Men, sa pa anpeche ke kote yo te ye a, yo tire anpil. Men, kòm lapolis te gentan pran anpil dispozisyon, imajine nou nan espas la, nan sit lan, 2 M 60 k ap refoule moun, k ap bay afeksyon, E monchè gen moun ki vrèman jwenn nan nivo pa yo e gen anpil machin ke nèg yo te vòlè, yo te sezi, yo te kidnape moun mete nan zòn Piron an, enben gen anpil machin sa yo k pèdi paske lapolis lan te deside epi ou wè sa m renmen an e Sa m renmen an sèke se la sè te detèminasyon ki genyen kay polisye yo. Mesye polisye Tomasen yo, mesye m pa konn sa pou m di ankò men ou santi sèt nouvèl ekip ki pran kontwòl komisarya Tomasen an nèg yo vini pou bon e nèg yo di yo pap abandone yo pap kite malfra vin pran komisarya sa e janm di nou an e mwen espere direktè depatmantal polis lwès la nap pale de Alan Jolikè ki Vrèman ou santi misye anvi bay rezilta men misye gon pridans m pa konnen kot pridans sa soti. Chèf pa gen tout bagay sa ladan l. Lè w se chèf ou oblije e pran responsabilite w. Ou oblije pran responsabilite w. E si gon bagay ki make jounen yè lan se mesye swat yo. Se mesye e udmo yo ye neg yo te vreman sou sa se sak fè lè w wè map pale avek direktè jeneral polis la frantz elbe mwen klè sou kesyon sa se volonte a yè la volonte etè la lan gouman etè la li te kay tout polisye ki te nan anviwònman ki te se kòm si nèg yo te anvi nèg yo te sou sa e jan m di w la si e pa t kesyon 2 blende sa yo epi avèk byen si e yn sètèn pridans ou byen m pa konnen non men lò lò gon nèg pa egzanp ki rantre pòtoprens ki petèt pa t konn travay deja pòtoprens menm si l ka bay rezilta men l anba je paske mwen menm m ap klè avè w m ap gad volim e sa Jolikè fè nan sid epi m di misye men m pa konprann se kwe kò nan lwès la ou son chèf e selon enfòmasyon m genyen se ke direktè jeneral polis ki la a li pa bay okenn direktè depatmantal presyon li kite w aji kòm chèf e men Jolikè defwa fò w aji kòm chèf. epi sitou devlope sa yo rele relasyon zimèn nan paske lè w ap fonksyone avèk de moun chak moun gen yon tanperaman chak moun gen yon jan yo konprann bagay yo relasyon zimèn nan ekstrèmeman ekstrèmeman enpòtan je repran si lapolis la tèt lapolis la notamman li kenbe nivo sa paske mwen menm. Hier, j'ai parlé au directeur général de la police. Parce que fòk m ap klè a tout moun. M pa gen pwoblèm pèsonèl avèk Frantz Elbé. Non, absoliman pa. Men, fò m woule nan peyi m, fò m viv. E la m genyen fò m viv la. Kouman w vle kòmsi jiskaprezan m gen difikilte, m pa ka pase a machin mwen Matisan, se toujou dèyè yon moto. E dèyè moto anpil pridans. Makiye, eksetera, bagay, dèyè moto. Èske l ka ret konsa? menm si m konnen ke kesyon Matisan se pon se pon bagay ki piti men il sifi davwa la volonte epi estrateji epi gon bagay map di nou tou mesye tout nèg ki nan gang yo preske jèn gason yo ye esak fè mwen menm mwen panse ke fòk gen de chanjman ki fèt nan nivo lapolis la estrateji ou te konn nan tan epa li gen kounya fòk kite jèn gason nan lapolis la reflechi pou nèg yo. Moune ki granmoun ki gentan gon bann tan mesye pran yon ti repo. Jodi an fòn kite jèn gason, men nèg ki nan lari yo jèn gason yo ye. Se jèn gason ki pou kontrekare jèn gason. Ok cette histoire de bon de bagay fòn retire yo, politik lan fòn retire yo sa vle di jodi an se rezilta k bezwen. Je demande aux confrères de la presse mesye fòn fon ti efò. fò n fon ti efò, fò n eseye gade e sa k ka fèt ok dakò sa k ka fèt epi samdi avèk dimanch ki sot pase la nan kwadèboukè lapolis lan li bay anpil anpil anpil afeksyon piske jan yon zanmi sot di n la gen plizyè grenn jwè ok dan zòn kwadèboukè jodi a kap jwe dan yn nouvèl seleksyon yn seleksyon malerezman nou pap gen posiblite pou nou wè mwen menm mwen vle gonayiv tou nan twou sab lapolis la banm yon ti bèk e mwen konnen gen de lòt bagay kap planifye se konsa m bezwen jodi a. Nèg ka zam nan son sitwayen ayisyen li ye. Li gen anpil posibilite pou l chache fizi l depo l. Il nè jamè two ta pou reflechir otreman mesye. Li pa janm twò ta pou n reflechi otreman, pou n konprann sitiyasyon an lòt jan, pou n depoze zam nan. Men si n pa depoze l nou soti pou n bay pwoblèm. Enben mwen menm presyon an se sou do lapolis pou l ye. M pa gen pou m ap met presyon sou do bandi paske nè se se lè chwa. Se chwa sa ke nèg yo fè, men nèg m konnen m peye lajan, mwen ba l de privilèj, li genyen de avantaj ki lye avèk fonksyon l lan, sa vle di nèg sa a l ap manje lajan m, lajan m ap peye lekòl timoun li, lajan m ap fè tout bagay li, fòk ou travay pou lajan sa a. Fòk ou travay pou lajan sa. Mwen mal pi lwen. Lapolis la te ka pa egzanp pou bay rezilta tout bon vre. Ajan USGPN yo pa p regle anyen nan palè. Dayè sa k gen nan palè a pa gen anyen nan palè. Ou te ka eksepsyonèlman pa egzanp mande parezon ban m yon ekip solid pou kapab pou m kapab eseye kontinye mennen operasyon sa. E nou konnen l otan ke mwen. Palè se yon nan kote k gen anpil zam, anpil minisyon, anpil ekipman. Ok, anpil ekipman. Mwen te pale avèk minis M te pale avèk minis Enò Jozèf ki se minis defans nan ki pwomèt mwen yon entèvyou nou te gen yon ti konvèsasyon sou kesyon lame an n ap gen pou nou retounen sou kesyon sa jodi an mesye tout sa k fasil tout sa ki posib fò n eseye fè yo paske lejou ke nèg yo konnen yo yo enkonfòtab, monchè y ap bay rezilta. E sa k fè yo bezwen patisipasyon chak grenn moun nan sosyete an, pa gen okenn fason gang ame ap fè peyi sa byen paske li ban n plis pwoblèm. N ap reprann, pa gen okenn jan an matyè de devlopman reyèl pou ke yon peyi ki gen gang agoch, gang adwat ka avanse. Enben, e operasyon an li e eske li se yon operasyon ki reyisi e an pati wi sof ke dezyèm pati an ki te genyen pou fè depenetrasyon nan piwon pou te menm rive nan fè sa enben sa pa rive fèt paske 2 blende ki tou nèf yo sa Canada di li pote pou nou yo enben bon e peye n peye yo e pa kado hein dayè ou wè jan Canada avèk yon fasilite ede zanmi l Ukraine men li menm ou konnen ou konnen blan a blan nou menm e ti nèg nwè nou ye nou gen rezon pito n tcheke peyi afriken o mwen afriken yo ka ban n kout men mi mine de rien e kòmsi. Nou pa janm, moun ki moun nou yo, ki sanble avèk nou, ki se frè nou yo, kote nou soti a, kòm si pa gen okenn relasyon diplomatik serye ke nou devlope a moun sa yo non. E kòm si Ayisyen an Afrik la pa vle di anyen pou li. Ò se la kras si nou, se moun sa yo ki sanble avè w, fò nou ta fè yon ti gade yo. Mwen m panse ke sa fò nou kòmanse reflechi sou li. Ki se resanble sa sanble. Se klè. Wè a ki fasilite pa egzanp Lèzetazini Damerik oubyen Kanada ap sipòte Ikrèn, nou pa sanble avè yo. Epa, nou konprann nou pa sanble avè yo. Li nòmal. Men jodi a fò n tcheke moun ki sanble avè nou. Fò n chache kout men nan men de moun ki sanble avèk nou. Oubyen de moun ki nan menm sitiyasyon avè nou. Ok? Wi, gen moun ki nan menm sitiyasyon avè nou. Tankou Kiba, nou ka mande Kiba yon kou, men nou pap mande Sendomeng paske ou konnen kontansye istorik fè ke nou ka pa toujou tyeke Sendomeng, men Jamayik nou ka mande yo kouman sa ye lakay yo. Ou konprann? Paske chita nan dèyè ou, ou pa menm vle di anyen, e kòm si son malere anba lavil la epi k bezwen yon milat oubyen yon gran nèg kòm zanmi l. Nou pap janm ka byen. Paske objektif nou pa menm, nou pa sanble, nou pa menm gen menm sèk dami. M pa konn si n konprann non. Men a pouvwa sa ou pa ka fè l. Oubyen a nenpòt lòt pouvwa restavèk ou pa ka fè l. E si gen yon moun ki pa ede peyi a vre se Jean Bertrand Aristide. Pou avoir tant et vécu. Pou sa Jean Bertrand Aristide sibi, m panse ke li te ka atravè de konferans, atravè de emisyon, eksplike n de bagay. Bon, il ne peut pas. Hein? Sa ka rive ke o li, sa fam ki è yn sitwayen amerikèn ka di l cheri, pa fouye bouch ou nan bagay sa a. Li va piti. Antouka, defayans blende sa yo konpayi Incas voye a yo tou anpàn, yo pa t menm ka rive bay rezilta. Dimanch 15 janvye 2023, li te anviwon setè diswa lè yon gwoup nèg ak zam debake kay yon fanmi nan Laplèn. Objektif lan se te pou anlve yon pwopriyetè otèl ki erezman te gentan chape poul li. Toutfwa, bandi yo deside ale avèk madanm misye ak tout yon sèl. Menm moman moun nan ap manyen pòt la, yo tou choute pòt la avon kout pye, anpi tou yo tire, yo kouri antre anndan, y anvayi nou. E apre sa, lè yo rive, genlè se 2 mari m yo te vini, yo pa jwenn ni. Lè w di m yo, kiyès sa yo? M pa konnen yo, paske s on pakèt moun ki kagoule, on pakèt jenn gason. Lè yo pran m, yo kagoule m, m pa ka kontwole konbyen, e te gen k sou moto tou. Pran annik pran m, yo pouse m nan machin nan, M pat gade ki mak machin ak pati mak pase m pat konnen, se pat yon bagay nou t atann. Men ki lè sa pase? 6 zè pral nan 6 zè edmi. Di swa? O wi. Nou konbyen yo te pran? Nou 2, mwen menm avèk yon ti sè m. Sou tout pakou a, mesye yo gentan pwomèt medam yo yo pral maltrete yo lè yo rive nan baz yo. M pa konnen sa yo ta pral fè avè m paske m se yon moun, m se sèvant Bondye, m te toujou di, se sa k fè m te toujou di moun yo, si bandi yo pran m nou pa bezwen bay yon goud paske m prè pou m mouri mwen. E lè yo pran m tou, m di m se sèvant Bondye. Yo di madam ou pale twòp. M di m se sèvant Bondye, fò m ka di l. M di lakay mwen la gen selil de priyè. M di m pa gen vòlè lakay mwen. Yo di lè nou rive n ap bat ou anpil. M di ke volonte Bondye fèt. E m annik fèmen bouch mwen, bakòp la tou. Sa w tande a ka touj fè mikalaw. Menm medam yo pa konnen kòman yo fè pa viktim anndan machin nan. Lè n tande tire a, epi. Machin nan al frape nou min. Paske chofè a gentan pran bal. Tout sa, tout lè sa nou anndan machin nan. Nou anndan machin nan. Katouch, katouch men. Tout katouch ap tire epi m tande y ap frape nan vit la. Epi m ret kot sè m nan konsa epi te gen youn ki chita nan pòt li a. Epi l ap tire. Lè sè m nan kò m ap rele m, m pa reponn paske si l vire sou nou l ka tire nou. Li toujou ap kontwole nou. Menm lè l wè kawotchou yo gentan plat, l ap kontwole nou. Li poko desann. Se lè chofè a di mesye m pran bal m mouri. E lè al pral ouvri pòt li a, epi nou pa wè kote l fè. Epi l ap tire tou wi, l ap tire lapolis ap tire. Epi lapolis ranje kò yo nan yon kwen pou yo pa wè epi nou kouri. Nou desann machin nan nou kouri. Medam yo kouri al refijye yo nan yon kay avan lapolis te vin rekipere yo. Paske se yon baryè nou jwenn ouvri nou kou antre. Lè nou kou antre se mwen k fèmen baryè a tout sa m pa konnen si se fòs Bondye m rete m rale baryè a m fèmen l lè nou kou antre m jwenn yon dam li di sak gen m di sove lavi nou li di non nou pap ka resevwa m di sove lavi m madanm m an danje. Li te nan yon chanm li kouri kite m, lè m wè l kouri m kouri fè dèyè l tou, lè m rive nan yon gran lakou, lè m rive sou gran lakou a, mwen jwenn plizyè jenn gason, m vin pi pè toujou, se lè a yo di nou pa bezwen pè. Lè polis yo debake yo vin pran yo, se te gwo soulajman. Lapolis ap fè travay li. Nou wè vre lapolis kanpe. Paske si Bondye Pat voye bakòp la e paske yo gentan tande kisa kap pase nan zòn nan epi yo menm yap fè ti vire tounen e menm kadè a tou yal kwaza machin nan si lapolis pat sou menn yo patap vire depi yo te pran nouvèl la machin nan ap vire nan zòn nan yo menm pou yo te sou men yo tou Pou yo ap bay zòn nan sekirite, nou tap viktim. Nou diyo mèsi anpil pou travay yap fè kenbe la e map konseye yo tou avan yo sòti toujou priye paske Bondye fidèl. Bilan entèvansyon an gen 2 otaj ki libere, yon bandi tonbe, 3 zam konfiske ladan yo yon fizi M4. Lapolis sezi tou 2 motosiklèt ak yon machin. Anndan machin nan, lapolis jwenn 2 plak. Selon enfòmasyon lapolis dispoze, machin nan ak tout plak yo, se vòlè bandi yo te vòlè yo. E yo deja fè plizyè kidnaping nan plèn nan avèk yo. Se lapolis Bon Repo ak komisarya Kwadèboukè epi komisarya Taba